Konsèm te chwazi lanse yon kit alimantè a 2 moun ki vrèman nan nesesite. Men sof ke, nou fèl ak mwayen ke nou kapab. Men jodi a se 31 desanm mwen te chwazi di laprès poul vin kouvri evenman sa pou nou. Sof ke nou pale de fondasyon Lucien Césaire. Ok. Mwen vle tout moun lè yo pale de fondasyon Lucien Césaire, piga moun al konprann ke se fondasyon Lucien Césaire pèsonèl li, se fondasyon yon repiblik, se fondasyon yon pèp, ok, se yon fondasyon tout moun gen dwa ladan. Sa ke m mande de moun ki vle sipòte fondasyon an, kit nasyonal, kit entènasyonal, jodi a se yon gran jou m te chwazi inogire fondasyon an. Mwen se nèg Plato Santral, se nèg Mibalè, m abite Nèrèt la, lontan la, m ap viv nan komin Petyonvil la lontan. sof mwen chwazi, m te ka di bay la repiblik yon kout men. Ki objektif fondasyon sa menm? Bon, pou objektif fondasyon an, ki sa m vle di? Sof ke m chwazi ede la repiblik. Mwen chwazi bay la repiblik yon kout men. Ok? Men, nou pa gen oken kote, nou chwazi nou la pou nou ede de moun ki pa kapab, ede ti moun ki pa ka peye lekòl, ede de moun, fakilte yo, depi. Sofke, pa rapò de sa ke nou resevwa, nou chwazi e de de moun ki pa kapab. Fondasyon an jodi a la konbyen moun nou rive sèvi jodi a? E kisa kit la gen ladan li? Jodi a la nou pale de yon kit, kote kit la nou genyen diri, nou gen lwil, nou gen sik, nou gen espageti. Nou chwazi bay moun yo yon kit kote ke pou yo pase yon bon premye 2 janvye. Anviwon konbyen moun nou rive sèvi jodi a? Eske m ka di, bon, se ke moun gen, m konnen vreman, m wè yo gon afè de 150 ki te prepare, gen 2 moun ki poko, bon. Nou, n ap jere yon 100 moun kanmenm. Ok? Fondasyon an li etabli kò li nan legliz Pastè Tilis Adrien yo rele Legliz Souz Divin de Nèrèt, ok, dirije pa Pastè Tilis Adrien, sof ke. E bon, se anndan l, men pou le moman nou panse nou gen de biwo tou n ap elwanye li pou nou wè kouman nou ka jere sa pi fasil. E kòman, kote nou jwenn mwayen sa yo pou n kapab fè ti sa? A bon, si m t ap gade de mwayen, nou ka di l jodi a mwen gen sponnsò ofisyèl mwen ki se Elgera Garage, ki se dot ankò de zanmi popilasyon Nèrèt la, de zanmi Mibalè, bon kòm mwen se nèg Plato a, mwen gen de moun tou patou Ki ede nou reyisi fondasyon an. Ki ede m reyisi sa ke n ap bay moun yo la jounen jodi an la. Ki mesaj ou gen pou jodi a? Bon, mesaj mwen gen pou jodi a, sèl sa m konnen, mwen tout moun konnen m sou non Lucien Césaire. Sela vle di ke mwen menm, mwen, mwen vle ede. Sof ke mwen menm tout sa m jwenn m prè pou m pataje l a pèp mwen an. Paske mwen menm m pa renmen wè moun k ap soufri. Mwen vle rete nan yon kondisyon pou m gen dèyè moun Si moun nan gen yon pwoblèm pou n la pou nou ba li kout men nan la repiblik. M vin chache yon kit. Ki sa w panse k nan kit la? M pa konn sa k ladan l, men sa yo ban bay piti pa di jis sa yo ban mwen m kontante li se Césaire ki fè m kado l. Premye fwa sa fèt nan zòn nan. Di m, pou dezyèm sa jodi a gen kondisyon Non mpat mpat konn anyen non li fè sezè ba nou sipriz li fè sa pou nou oh bon nou reziyen nou sa w ba nou nou reziyen nou paske nou pat nou pat konn si nou tap jwenn li. Mwen byen kontan mwen jwenn ti patisipasyon sa paske pastè Adrien di nou mèt pran pasyans a sa yon lè nap jwenn plis toujou nou di Bondye mèsi nou kontan wi nou kontan. Lè w rive lakay kisa w pral di? Mwen pral di Bondye mèsi m pral di timoun yo men sa m jwenn. Wi map di Bondye mèsi pase map di m konnen sim pa gentan mouri map jwenn plis toujou. Kisa w swete pou fondasyon an? Sa m swete? M ta swete pou fondasyon an pou Bondye ba l lavi, pou Bondye ba l lavi pou m ka jwenn toujou. Ou kontan sonje? Wi m kontan, m kontan, m kontan. Gen lè w pat gen anyen lakay la? Non m pat gen anyen, m kontan. M kontan, m di Bondye mèsi. Ki sa w ap di Mèt Fondasyon an? M ap di l mèsi e m ap priye pou li tou pou Bondye fè li gen lavi pou l ka ban nou plis toujou. Trè byen sa. Wi. M priye Bondye pou nou tout, tout moun ki nan Fondasyon an pou yo jwenn yon lavi miyò pase mwen menm m pa t konn si m t ap jwenn sa jodi a. Paske jodi a si m jwenn, ane pwochen m ka jwenn plis. Wi, de fwa m patisipe nan bagay sa yo. M di Bondye mèsi, m di nou mèsi, m di konpayi a mèsi, tout moun k ap bagay pou Bondye ede yo. Premye fwa m vin nan bagay sèvis sa yo. Ke Bondye beni nou lòt ane pou m ka vin plis. A sa m jwenn la, m kontan anpil. Mèsi. E sa m ta renmen, m ta renmen pou Bondye pwoteje lavi nou, men pitit mennen gwo. Menm jan nou jwenn sa jodi a, paske mwen menm m pa t gen espwa l. Non. M pa bezwen kache di nou sa, m pa t gen espwa l. Yon sipriz li ye, paske m pa t atann ansanm avèk sa. M ap remèsye Mesye Lucien, ki renmen pataje, li ta renmen fè men l pa jwenn sipò. Li kontante, mwen remèsye tout moun ki fè kole, ki kole men ansanm. Yon gwo felitasyon. M swete nou bòn ane. Kisa w ta swete pou fondasyon an? M ta swete fondasyon an pou Bondye beni chak moun ki lan fondasyon an pou nou fè plis bagay pou lòt ane pou plis moun jwenn toujou. Mwen byen jezi. Ou jwenn yon ti bagay? Wi. Ou kontan? Oh.